Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ça va être différent on revient avèk le feuilleton parlementaire ben oui paske nou estime ke emisyon sa li te vrèman enpòtan dans la mesure ou nou vle fè w konprann reyalite politik peyi d'Haïti gen anpil bagay ki pase nan peyi an ou ta kapab akize dirèkteman Le parlement. Ki sa k fè nou di w sa? Ou menm ki pa konnen ki sa yon parlemantè ka fè, ebyen, ou ere totalman. Eske nou konnen parleman an li kapab revoke yon prezidan? Pa egzanp, si yo estime ke prezidan an ap aji mal, li p ap aji nan enterè popilasyon an, chanm depite a kapab konstitye yon gwoup epi yo fè sa n ta kapab rele yon mizannakizasyon. Yo pwodui demand sa pa ekri, yo voye li bay biwo a, e biwo a li menm l ap gen pou l statye sou li. Statye, se yon tèm fransè ki vle di, ebyen, y ap reyini an seyans, swa yo rejte l oubyen yo valide l. Si yo rejte l, demand lan tonbe. Si yo valide l, yo pral gen pou yo voye l bay Sena Repiblik lan li menm ki ap panche sou kesyon sila. Donk sa vle di ke gen yon ansanble de deriv ki konn ap pase nan yon seri de pouvwa, la ou kapab di tèt ou dirèkteman ke a palmantè yo pa asime responsabilite yo. Ya un problème, kèlè le problème, sè ke anpil nèg ki sòti nan sikonskripsyon yo, ki vin nan chanm depite an, ki sòti nan departeman yo, ki vini nan sena repiblik lan, ebyen nèg sa yo plis enterese ak kestyon lajan. Se sak fè w wè, pa egzanp nou pran le ka de Michel Martelly, ki te prezidan e ki te genyen sèlman m kwè 2 ou 3 depite ki sòti sou menm banyè avèk li ki se Repons Peyizan. O pwen ke nan premyè konferans pou laprès Michel Martelly te bay, m te entèpele li par kestyon sila dizan ke kòman ou pral fè dirije pwiske nou konnen ou pa gen majorite nan parleman. Ben, li te itilize kèk parad pou te reponn men ekoute arive o palè nasyonal Michel Martelly te degaje li li jwenn yon majorite pou kapab dirije. Anpil prezidan ki pase toujou chache genyen yon majorite nan parleman. Poukisa yo chache gen yon majorite paske si par enposible yon gwoup de depite chwazi mete prezidan an akizasyon epi gen yon gwoup ki vote l sa vle di majorite a vote l donk prezidan nan cho li kapab menm pran prizon se sa nèg yo evite ebyen nèg yo toujou fè yon jan pou genyen yon majorite nan parleman dezyèm bagay ki esplike ke prezidan ap toujou chache gen yon majorite nan parleman. Se pou kapab fè deal la. Pa egzanp, nèg la gon premye minis li vle voye nan palman an, ebyen lè l voye l anba l pa vle pou ke depite oubyen senatè dechire l. Paske imedyatman pa genyen deal nan pouvwa a, ebyen nèg yo p ap kite l pase. N ap gen pou n vini avèk kèk detay sou kesyon premye minis, ratifikasyon premye minis tou sa. Men koute, jounen jodi a la a, emisyon sa nou retounen avèk li an, se nan pèspektiv pou montre w ke, Nou la nap kritike des hommes politik. Pa ke sa. Paske se nèg politik yo se vre ki ba nou palmantè sa yo. Men anpil nan palmantè sa yo si nèg sa yo te pran konsyans pou di ke nou pa vin nan palman pou nou fè lajan, nou pa vin nan palman pou nou milyonè ebyen tap gen anpil bagay ki fèt. Genyen kèk palmantè ou ta kapab konte Pou di ke, Ekoute, si te gen peyi serye, nèg sa yo te ka fè yon bagay. Pa egzanp, ou pa kapab mete tout palemantè nan menm sak. Ki sa k fè m di sa? Kant prezidan an, li genyen yon majorite, menm lè genyen yon minorite, majorite a ap toujou pase sou minorite a. Poukisa? Lè genyen yon vòt ki ap fèt, menm lè depite ki nan minorite yo ap fè anpil deba, ap trennen seyans lan nan dènye lè, Men, y ap rive yon lè prezidan ap mande pou tranche. E quand il s'agit de trancher, ebyen majorite a prale nan sans ke biwo a vle an oubyen nan sans ke prezidan repiblik lan vle l la. Se sa k fè, si n ap kale, nou kapab kale kèk depite ki nan opozisyon tou wi, men sa ki bò kote pouvwa yo, se yo menm Ki merite plis baton. Sa vle di, ankò yon fwa, si lachanm te deside fè travay li kòm sa dwa, ebyen jounen jodi a la gen yon seri de deriv nou pa t ap janm rive ladan yo. Brèf, nou prale remonte nan dat 5 septanbre 2017. 5 septanbre 2017, Prezidan Jovenel Moïse e gouvèneman li an, yo elabore yon pwojè pou kapab voye. anba paske palman an se li menm ki apwouve bidjè ekzekitif la si bidjè a pa bon y ap fè de chanjman ladan l e yo ap voye l pou yo kapab korije l ebyen ki sa k pase vit prezidan an fè demach li la pou ke 2 chanm yo kapab apwouve bidjè sila pou anpil palmantè se yon bidjè ki ap apovri moun. ki nan klas defavorize yo, moun ki nan klas mwayèn yo, e se yon bidjè ki ale an favè gwo zouzoun yo. Donk, ti malere ap vin pi mal, e gwo zouzoun ap vin pi rich. Genyen 6 senatè, pami yo, Don Kato, Boplan, Rikar, epi m kwè gen yon lòt ankò. Mesye sa yo konstitye yo an defansè de la nasyon. Men, se jounen jodi a la n ap wè, se te yon vye batay. mwen lanse nan kad emisyon sila. Ebyen nèg sa yo di bidjè sa l pap pase. Se sou fyèl yo pou bidjè sa pase. Nan kad emisyon sa, ou pral gen chans pou wè Don Kato ki anfas Youri Latortue. Ou pral gen chans pou wè Nenel Cassy k ap joure Aboplan. Ou pral gen chans pou wè anpil lòt senatè k ap joure lòt senatè. Men ki jounen jodi a vin alye. Ou pral wè 2 senatè ki te alye dan le tan ki petèt jounen jodi a la dozado. Se pou m di nou ke politik la nan peyi Dayiti se yon kestyon denterè. Premyè pati de sèt seyans sa se pou vou. Mesye le senatè Cherubin JP. Mesye le senatè Delva Garcia. Mwen se vis prezidan komisyon an e mesye rapòtè è nan lasal. Sa se premye remak. La dezyèm remak se ke genyen 3 moun sur 7 ki siyen rapò a. Mwen panse ke fòk prezidan an. Ou ta konsilte rès kòlèg yo pou rapò sa a ta kapab siyen pa yon majorite dè manm dè la komisyon. Sinon, y a un problème, il y a un défaut. Manm komisyon yo, m pa kwè nan regularizasyon yo, nou vle fòk tout moun deside. Sa bon pou lopinyon, sa pa bon pou, sa pa anpeche ke rapò a kapab valid. Sa sèlman vle di ke gon majorite manm ki pap dakò avèk travay la. Donk m pa kwè ke nou ka fòse yo siyen. Si yo ta siyen l ta bon, men si yo pa siyen, m pa kwè sa ka pote anyen. Mèsi. Prezidan, nou di nan kandida a lekti. Men la nou ta ta mande yon konsiltasyon règleman enteryè Sena a pou nou konnen yon travay ki fèt nan yon komisyon ki pa valide pa la majorite de la komisyon betize règleman a pwodwi. Règleman demand aske prezidan e rapòtè a siyen. Mentnan pou prezidan a siyen de zot manm, donk on va mèt sa an deba, se lasanble ki tranche. Paske le rapò se pou lasanble. Donk on va atann ke lasanble va tranche. Prezidan, m panse avan menm ke nou prezante asanble an rapò a, an règ demokratik de baz, fòk on majorite ki siyen rapò a. Sa son prensip ke nenpòt ti bebe konnen ke dwe gon majorite ki siyen rapò a. Frais de vérification passant de 5% à 6%. Droit spécial de 1% à 2%. Pénalité pour paiement tard. Les produits à base de céréales obtenus par soufflage ou gaspillage et dont les taux de taxation en droit ont été ajustés à la hausse passant de 15% à 30%. Les produits alimentaires non essentiels et certains produits dits de luxe, notamment ceux enregistrés et dont les taux actuellement pratiqués sont passés de 10, 15 à 30% sont maintenus à l'obligation de respecter la dignité de l'institution, dans ces locaux, Pa gen bagay konsa kap fèt isit la jodi a. Kanpe! Fè! Popilasyon di m pa yon vòlè! Pa yon vòlè!